Si m te gen wòb Arab la sou mwen yo t ap touye m devan de Optebis devan baryè a. Jodi a mwen m pare pou m pran bal ekip asasen yo pou yo touye Jovenel. Mèsi! Mèsi! Mèsi! Mèsi! Mèsi! premye rapò pasyèl li a komisè gouvènman an, nou te analize rapò sa a e avèk lòt enfòmasyon ke nou te gen fè nou te fè yon rapò e dezyèm rapò a se 6 mwa aprè e asasina a ki sòti e jedi e pase jou e 6 e janvye 2022 a pou nou montre ke 6 mwa aprè lapolis jidisyè pa kontinye apwofondi ankèt la e paske son rapò a. yon ankèt, yon rapò pasyèl yo te remèt e pa gen enstriksyon o nivo kabinè denstriksyon e jij la avèk grefye se asele lap asele moun, moun ki gen manda kont yo yap mande yo lajan e moun yo envite nan kabinè denstriksyon se kòb yo peye pou anpil ladan yo pou yo kapab tande e. M pa di tout, men genyen ladan yo. Donk, nan sans sa, nou wè, avan asasina Jovenel, gen yon seri de enstitisyon ki te konekte avèk lapolis jidisyè. Baz nan de enstitisyon sa yo, se Pwavesite, Imigrasyon, DGI avèk onu. Yo dekonekte yo. Avan asasina, apre asasina yo pa janm rekonekte yo e jiska jounen jodi yo pa janm rekonekte yo. E nou wè tou e genyen 5 moun ki e planifye, kòdone, egzekite krim nan e alò kòdone pou egzekite krim nan se Joseph Badio, John Joel Joseph, Dimitri Herard e Civil Laguel avèk e Dragon. Malerezman, tout moun konnen, le 17 novanm 2021, Dragon mouri nan kondisyon ke jiskaprezan nou pa konnen. Msye yo di li te fè kovid anndan prizon an e lè l rive lopital, se menm jou l rive lopital la, yon ti tan aprè, li mouri kote ke oksijèn li te bese, li te pi ba pase 60 e yo pa t mennen l lopital ata. Donk, se yon eleman kle nan dosye a. E kisa nou fè nou menm rnddh? 6 mwa aprè nou analize, nou jwenn direktè jeneral, ansyen direktè jeneral lapolis la, Léon Charles, li tap fè obstriksyon avèk ankèt la, li tap kontwole ankèt la, kote ke li pat pran okin dispozisyon pou, li pat fè okin demach, pran okin dispozisyon pou lapolis jidisyè te rekonekte avèk enstitisyon sa yo pou te fasilite ankèt la. E nou wè tou. Se sou lidèchip li apre anketè dcpj yo fin remèt premye rapò pasyèl li, enben enspektè jeneral ki te la nan epòk la, le premye oktòb 2021, yo kòmanse konvoke polisye ki te sou ankèt la nan enspeksyon jeneral, se te pou entimide yo pou mete yo nan prizon. E tou lòt jou la nan mwa desanm, lè e jij la envite Léon Charles nan kabinè denstriksyon, Léon Charles ale avèk 53 polisye, e te gen de twa polisye administratif, aprè sa tout lòt yo se de polisye nan inite espesyalize. Li debake avèk 7 machin. Pou ki sa? Èske gon bagay ke l gen pou l kache? Èske l gen pou l t ap entimide jij la? E pi tou, gen John Joël Joseph, nan mwa jiyè 2021, dcpj te idantifye li li te nan yon kay nan Lil Avwa aprè l te sot Site Solèy aprè sa l t al Lil Avwa l al kache e se nan yon chal lè dcpj ta pral mennen e ankèt pou yon operasyon nan kay la pou pran misye nan aswè e Leon Charles enfòme misye e li fè dcpj al fè e Ale nan kay la nan lajounen pou aswè pou yo pa jwenn li, pou yo pa arete l. Donk li t ap pwoteje l. E nou jwenn Léon Charles te pale avèk Badio, li te pale avèk Vincent e lòt entèprèt ki konsène Solaj. Bon! Se yo te pale! Li pase plis, li fè plis pase inèd tan avèk Vincent e Solange ap pale. M pa konn kisa yap diskite, men se yo konnen. Men si te gen enstriksyon ki tap mennen, enben yo tap, yo ta pral, yo ta kapab di poukisa. Malerezman pa gen enstriksyon e pa gen ankèt. Mentnan, sa ki fè nou rejwi o nivo rnddh, se paske jodi a fè egzakteman 9 jou, kote ke lajistis amerikèn sezi dosye a e yo mennen Palacios Ozetazini e yo tande l e Palacios pale. Palacios tèlman pale yo rele l paladò e li tèlman pale. E ou genyen tou Ja, Rodolphe Ja, ki se youn nan moun ki finanse krim nan. Misye, le 11 desanm 2021, li fè yon entèvyou avèk New York Times. Vle nou konnen, entèvyou New York Times la, e pa pandan Ja an Repiblik Dominikèn li fè l. Li te fè l ann Ayiti, le 11 desanm. E Ja, se nan kòmansman janvye a la, semèn pase a, l ale an Repiblik Dominikèn, epi yo arete l. Li te jwenn pwoteksyon otorite yo. Donk, l ap kolabore avèk FBI. Donk. Jan nou wè ankèt ap pyetine an Ayiti kote ke Ariel nan mwa d'Oktòb 2021, 4 mwa apre asasina, li rankontre avèk Badio 2 fwa nan nwit e nan yon kay e Badio, yo genyen pou yo arete Badio, yo genyen pou yo pran John Joel Joseph si. Otorite isit an Ayiti k ap pwoteje moun ki enplike nan krim nan, si yo pa gen tan asasine yo. Mesye sa yo poko kite peyi a? E alò? John Joel petèt kite peyi a men Badio toujou an Ayiti sou pwoteksyon laprimati. E Ja li menm, li fè entèvyou sa a depi le 11 desanm e nou wè se yon mwa aprè entèvyou a yo vin fè yon atik sou sa. Bon. Petèt li te fè yon aranjman avèk New York Times pou l te di l pou yo ba l yon ti tan. Men Jan a pa t vle yo pran prizon ann Ayiti. Li te vle kolabore avèk e li te vle kolabore sou dosye sa a e ou wè yo pran nan Repiblik Dominikèn l ap kolabore avèk FBI. Nou di nan rnddh nou konvenki moun ki peye pou krim nan e ke nan pi wo nivo nan gouvènman sa ki la a, yo pa vle dcpj al chèche konnen kiyès ki peye pou krim nan paske FBI ba yo enfòmasyon, ba dcpj enfòmasyon sou tranzaksyon ki fèt nan 2 bank e yo te gen dwa al chèche enfòmasyon sa yo pa ale. Men nou konnen avèk lajistis amerikèn ki sezi de dosye sa a, y ap jwenn. e parenn krim nan, y ap jwenn papa, manman, parenn, marenn krim nan. Sa vle di gen moun ki peye pou krim nan. Kòm wè gen moun ki gen tandans kòmsi minimize jounal la, yo di kidonk jounal la ta gen fòs kote nan dosye a, gen de moun li pa janm site. Pa egzanp? Non, konfrensi bayè, yo pale de moun. Bon, fò moun yo di ki moun yo pa janm site. Paske si gen moun pou yo site, se dcpj ki pou bay yo. Pa egzanp, sa nou menm nan rnddh a di, nou li ankèt dcpj, nou li rapò dcpj, nou li pwosèvèbal odisyon jij depè te fè nan premye vag premye moun ke yo te arete yo, e se sou sa nou entèveni. Donk nou pa kapab pral site moun e ke nou pa gen enfòmasyon sou yo. Donk lè pa egzanp. Moun ap di w e gen yon chal pat pale avèk Badio. Kouman l fè pat pale avèk Badio? Bon, gen yon jounalis e ann Ay isit ki di, mwen menm Pyè Esperans m te rele Leon Chal jou krim nan pandan 7 fwa l pat reponn. Men se mansonj. Nèg la e e e li direktè jeneral lapolis. Yo asasinen Jovenel. M rele l. M rele l 2 fwa jou a l pale avè m pandan tou 2 fwa yo. Apre sa li woule mwen, kabre mwen pandan 7, 9 jou m pat janm ka pale avèk li. Finalman, bon mesaj pale, li di, sa k ap pase, se yon bagay k ap kache. Epi apre sa, li di, nou reyini. Se nòmal. Yon koze tou, ou di ou te pale avèk Sanon tou. M pa, wi, m ap pale avèk nou an. E, alò, moun yo montre ki pale avèk Sanon, yo pa sanble avè m. M pi bon gason pase moun nan, epi m pi jèn. Donk, yo montre yon moun ki te nan yon rankont avèk Sanon, men, men lè yo wè mwen, m pi bon gason ke moun nan, epi m pi jèn. Ou konprann? Donk, se pou yo bay yon lòt moun. Sa pou yo fè, se pou yo pran vrè foto mwen, pou yo montre, e, e, ke, ke, m te ka pale avèk Sanon. Ou wè rnddh nan batay pou sosyete a chita sou leta de dwa. Menm jan ou wè nan denonse tout krim ki te fèt sou Jovenel Moïse yo, Diego Charles, Marie Antoinette Duvert, e Monfegue Dorval, 13 masak ke nou dokimante nan katye defavorize yo, nou vle tou jistis pou Jovenel Moïse. Se deriv ke nou tap. denonse sou Jovenel Moïse men nou pat janm mande pou yo te asasinen l. Li klè ke ekip ki sou pouvwa sa a la a, yo gen yon bagay ke y ap kache nan asasina a. Poukisa ke yo pa fasilite ankèt la nan pèmèt ke dcpj rekonekte avèk enstitisyon sa yo pou yo kontinye ankèt la? Poukisa yo bay jij la lòd, yo menm bay li paske jij la nan men li yo, e pou jij la pa bay dcpj ou komisyon? Oratoire. Poukisa 4 mwa aprè asasina Jovenel Moïse ke Ariel al rankontre avèk Badio 2 rankont 2 fwa lal lakay li? Poukisa? Se pa mwen ki di non se New York Times e enfòmasyon an sòti nan vant moun yo, andedan moun yo. Andedan moun yo. Donk se kòm sa. Paske lè otorite, mwen menm la m ka sòti la m pran ti machin mwen mal nenpòt kote men lè otorite Ou gen otorite isi yo toujou panse a nafè yo tout fwa yo gen moun avèk yo enben moun avèk yap pale apa apa apa jovenel te nan yon kay li te gen 23 polisye ki konpoze de 3 inite nan la polis la kite la yo te nan kay la yo pa bal sekirite e yo kite yo tiyel anben se menm jan tou ou kapab gen moun ki avèk ou ki la ki pwòch ou ki otorite bò kote w kap denonse w.